Bonjour bonsoir la famille avec plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon chak fwa se toujou yon movèz nouvel pa toujou de bòn nouvel konsènan Haïti fòm di nou ke pa rapò ak sa kap pase nan peyi D'Haïti pou kwè liye la. Ebyen, otorite yo nan peyi Etazini, sètadi ladministrasyon amerikèn, ebyen, yo egzije pou tout Ameriken kap viv nan peyi Dayiti pou yo kite peyi a prese prese. Sa vle di kisa? Lè w wè yon peyi kanpe li fè deklarasyon konsènan yon lòt peyi pou di tout moun kite zòn nan, Ebyen sa vle di bagay la grav. Depi lontan, alò m pap di depi lontan, men aparaman genyen kèk jou w la, depi genyen sa n ta kapab rele la yon ti pwoblèm ant Ayiti avèk Repiblik Dominikèn. Sè ke le Ministre des Affaires Etrangères et des Cultes en Haïti li fè yon tweet pou raple, Repiblik Dominikèn ke, e koute Lèzetazini denonse kesyon ensekirite. Kelke jou apre nou wè sou yon video kote ke genyen 2 nèg arme an Repiblik Dominikèn kap tire avèk des forces de l'ordre. Il est bruit ke yo ta menm kidnape sòlda dominiken. Brèf, men fò n di ke, vin genyen ensidan diplomatik. Sa gen repèkisyon o pwen ke otorite yo nan Repiblik Dominikèn pran mezi pou kapab entèdi etidyan yo jwenn viza. Bon, antouka, men fò n di ke otorite dominikèn patikilyèman le prezidan Luis Abinader ki li menm toujou ap pale de Ayiti, se kòm si se yon moun ki sansib pou Ayiti. Men m vin konprann ke sansibilite sa a s on sòt dipokrizi. Paske ou pa ka vle byen pou yon moun e wap denonse moun nan anba anba. Ou sansib pou Ayiti epi minis lan raple w ke men sa kap pase lakay ou epi sa w tande a la ou gentan ap pran mezi de reprezay. A non, m pa ka konprann. Donk Sendomeng oubyen Repiblik Dominikèn mèsi anpil pou votre sensibilite. On konpran. Paske si w sansib pou yon moun, si moun nan se kòmsi l ta ba w yon konsèy epi w estime ke se de lawogans. Yo pa gendwa pou yap pale avè w konsa, ou fèmen fontyè, ou pran yon seri de desizyon. Bon antouka, nou pa gen leta, nou ta kapab di vant nou prèske depann de yo. Elas! Map gen pou m fè yon dosye sou kesyon sila paske aparaman mwen pase a pye jwen sou li. Men se pou m raple nou ke aprè deklarasyon. Claude Joseph lan, jounen jodi a la bagay la vrèman konplike pou Ayisyen ki ap viv an Repiblik Dominikèn. Reprezay la rive sou Ayisyen yo, sou tout, paske deja te genyen yon sòt de reprezay sou kesyon migrasyon an, paske anpil Ayisyen ki lotbò a, y ap chache yo anbaraje pou kapab depòte yo. Sa vle di bagay la grav. Mwen gen anpil enfòmasyon m ap konpile kote ke genyen moun yo touye, genyen ki nan sitiyasyon difisil, genyen yo pran nan lari, genyen se a rad sou yo yo voye yo isit. Men se grav. Antouka. Bon! E mwen vini la a se pli patikilyèman pou yon videyo. Sèt yn videyo ki dur 3 minit e 59 segond. Nan videyo sila a w ap wè yon sitwayen. Sitwayen sa a non li se, Bawon Plenn nan. Kiyè bra ki pa pè vrapè, se konsa l toujou di l. Ebyen, aparaman sanble nan dat Gede a, misye t ap fete lakay li. Oubyen, fèt la ap kontinye paske videyo sa a fèk vin jwenn mwen, jodi a la a. Kote ke w ap wè mesye sa a ki li menm chita avèk yon chèn lò nan kou li, m kwè l gen plizyè kab. Cheve li pentire an jòn, sa vle di gon. Koulè nan cheve a, li avèk yon chemizèt blanch, ponyèt li m kwè li mare avèk yon mouchwa nwa, ponyèt gòch la, li avèk yon bout djin sou li, e mesye sa a li menm ap asiste ak yon seremoni. Èske n ta kapab di yon seremoni mistik? Ebyen, gen plizyè sòlda ki la, alò, m kwè ke li genyen yon sandal nan pye l tou. Men jan mouche a chita a, aparaman se yon nèg ki pral gen lwa, oubyen gede pral moute l. E kèlke minit apre, paske chak fwa vizaj li montre ke se ta yon nèg ki sou, oubyen yon nèg ki pral gen mistè monte nan tèt li. Tanzantan l fon souke tèt li, epi kout badji ap tonbe la, se lafèt. Epi gen yon sitwayen tanzantan ki pran yon zam mete sou li, sitwayen an li menm li pran zam nan mete sou li tou. Epi. Fèt la ap kontinye. Kèlke minit apre, ebyen, mistè moute Lanmò San Jou. Lanmò San Jou mache do ba, li prale nan badji li, epi, bon, mwen m pa konn rès la paske je suis pas un magicien, m pa ougan, men sèlman se sa m wè yo m ap di. Anndan an toujou genyen sèkèy la. Sèkèy ki chaje avèk pik sou li. Yon seri de bagay, men atansyon gen yon bagay mwen tande nan videyo a mwen pa vle ke se fanatik yo ki al tande sa e ki pou ta sètifye mwen sa paske mwen gen yon zorèy ki trè rafine mwen pap kite anyen pase se pou m di nou ke aparaman sitwayen sa ki li menm tap filme sèn sa li sanble konprann ke RL prod egziste e kant pawòl la pale sou RL prod. Sa fè eko antouka. Li rive sou yon maksimòm de moun. Mwen pa konnen si se yon lòt non l t ap di men aparaman m tande gon bagay ki di El Pro konsa. Sètadi li konnen ke videyo sa a imedyatman ke li viral li pral pase sou RL Prod. Men atansyon. Mwen atire atansyon moun ki fè videyo sa a pou m di l ke je ne suis pas là pour faire de la propagande aux actes de banditisme. Paske lè m fè yon erè, m aksepte ke mwen fè yon erè. Alò, m vle di nou sa ke videyo sa a, ke mwen jwenn nan tou, paske li pral viral sou rezo sosyo, il ne saji pa de pwopagand. E sa pa angaje REELProd. Parce que jeudi Alam capable de c'était le jour de la catastrophe. Le jour, est-ce que ce n'est pas le jour le plus meurtrier depuis les gagnants euh, situation violence ça qui est en au niveau de Martissant. Faut me dire que moi t'as des plusieurs citoyens qui parlent. Moi t'as des plusieurs voices et des gens de la zone m'appellent. pou mè dir, RL Prod, il fò dir kelke chòs pou nou, Paske bagay la grav. Tande pya. Jounen jodi a la gen anpil mò ki atè. Genyen 2 mò se nan kamyonèt yo pran yo mete yo. E m kwè devan Omega genyen plizyè mò yo mete la. Mwen gen chans tande yon sitwayen ki li menm ap pale avèk yon moun ki pa twò lwen de zòn nan. Y ap esplike kòman sa ye. Men ekoute, m panse ke se t ap yon mank de pwofesyonalism de ma pa. Sim ta chwazi lage voice sa m pat ka lagel paske sa kapab rive ke yap idantifye vwa moun kap pale a e la pèsòn ki a entèvyouve lotre pèsòn m panse ke se pap twòp pwoblèm pou li men la pèsòn ki a repondu ebyen sa kapab gen enpak ekoute je pa lache la voice men oh lala mon Dieu se rèd wi se rèd sa kap pase la. nan peyi a. Brèf, o final ou kapab di plizyè moun pèdi lavi yo. Moun ki nan kamyonèt, gen yon ti bis, yo tire sou li a bou pòtan, epi. Anyen ankò, moun ap mouri nan peyi a, lavi moun pa itil anyen. Se kòm si m ta kapab di yon zwazo k ap vole nan lespas, ebyen vi li pi asire ke yon kretyen vivan k ap mache sou latè. Konprann byen, dan la rejyon metwopolitèn de Pòtoprens, bagay yo rèd. Kwadèboukè maten an tande sak te pase nèg yo fin pran yon kamyon epi pandan yo soti yo sote sou yon machin pap sekirite yo ouvè bal sou li epi te gen yon fi malerezman yo bay wilib fi a pèdi lavil men kòman la repiblik ap fonksyone avan male map anonse nou ke sa kapab rive ke nou pa tande RL prod m pa konnen si e pou yon semèn si e pou 2 semèn si e pou yon mwa paske gen pwoblèm nan peyi a gen pwoblèm pwoblèm kouran Pa gen gaz, donk genyen difikilte pou nou fonksyone. Sa vle di ke pwoblèm nan rive sou nou pou kwè li la e s pwoblèm nan deja atake tout moun nan peyi an, ebyen n ap fèmen je nou pou n tann nou mouri. Men mwen menm m pa deside mouri ajenou an. Mwen swete ke de sitwayen onèt kapab pran inisyativ omwen pou fè yon mach, yon mach pou denonse sa k ap pase a nan peyi Dayiti. Yon mach pou di non e ke mach sila a kapab reyini tout sektè nan peyi an, m ta kapab rele l yon mach blanch.